Se byen domaj. Yon atis nou renmen anpil. Yon atis ki fè pale de li anpil. Yon atis ki gen anpil talan. Arive pèdi lavi l. E se pa nenpòt kote, se devan yon piblik. E se pa nenpòt ki piblik. Se devan milye de moun. Ebyen, atis pa nou an, Mikaben, pèdi lavi l. Daprè Carel, se te pi aprè yon kriz kadyak li te fin fè sou sèn nan, kote anpil moun te kòmanse ap voye ti videyo fè konnen ke pou nou priye pou Mikaben paske li tonbe sou sèn nan, ebyen Mikaben rive mouri. Malgre tout tantativ medsen yo te fè pou wè si yo te ka sove lavi l, Yo pa t menm gen tan al lopital avè l, sou sèn nan, yo t ap fon fason pou wè si yo ta sove lavi l. Men malerezman, nou pèdi yon gwo bout tonton atis nan etchenmay la. Se yon maladi rasyal. Paske fanmil fè kè, se pa yon bagay ki vin sou bi kaben pou rit sou kou. Se yon maladi rasyal ki arive met fen nan lavi kou bout tonton atis sa, kou bout tonton talan sa. Nap di rest in peace avèk Mikaben ke nou pap janm bliye l pou sa l fè nan endistri mizik nou an. E nap di kòdoleyans avèk fanmi l, madanm li, pitit li pou gwosè kou sa a yo pran. Se pa yon ti kou piti, yon gwo potorik gason tankou Mikaben pèdi lavi l. Aprè tout sa l fin fè nan endistri mizik la, e se sou yon sèn l arive pèdi lavi l. Ou menm k ap gade videyo sa, kite yon kòmantè, kite yon mo de kòdoleyans pou fanmi l. Kite yo rest in peace pou li paske nou pa gen dwa janm wè li ankò men zèv li yo ap toujou rete zèv li yo pap mouri bye bye randevou a se pou yon lòt video se avèk anpil tristès pou nou anonsew nouvèl sa.